Jan chèche, jan twouve. Se sa ti pwovèb kreyòl la di. E efektivman, gen de moun, depi se yo w atake, depi se yo w chwazi pran pou sib, ou rive kote w prale a, kawobout. E sè le ka pou komisè Jean Ernest Muscadin. Yè mwen pataje avèk nou, yon ti videyo, yon, yon, m pataje ekstrè videyo a avèk nou kote yon gwoup jenn fanm ak jenn gason, yo ap fè live tiktok yo, yo deside yo pral planifye asasina komisè Muscadin. Ebyen, jan m di nou an, Moun sa yo yo chwazi atake komisè Muscadin ebyen depi se ayisyen ki apresye travay komisè Muscadin ap fè an nan moman an la yo deside pote solidarite avèk komisè Muscadin ebyen fòk mwen di nou gen enfòmasyon ki rive jwenn nou sou idantite 2 medam sa yo ki te nan video an ki te nan live lan ki tap fè ki tap planifye asasina ki tap planifye konplo sak tap di oh li pa care sak te Muscadin an li pare poul rache poul koupe mete dife mete nan bourèt etc nou te tande tout detay sa yo ebyen la nou pral pataje enfòmasyon fòk mwen di nou deja 2 medam yo yo pa menm ap viv Ayiti youn ap viv en France Lòt la viv etazini. Se de mère de famille ke yo ye. Manman pitit yo ye. Donk sa vle di kèlke par fòk yo ta sousye de sa kap pase an Ayiti an, fòk yo ta gon sousi de pwoteksyon, fòk yo ta omwen apresye travay Muscadin ap fè a paske se yon travay pou rive mete sekirite andedan yon peyi. Men pou otan. Yo prefere planifye avèk bandi parèy yo, montre ke yo se konplis bandi, konplis gang, kote ke non sèlman y ap derespekte otorite, y ap defye otorite, men tou yo montre ke yo se des hors la loi, yo se gang, yo se bandi, sa yo ye an yo parèt tèt yo vizibleman. Ebyen Woodlove Atania, Syèl la ouvè sou nou ayisyen tout kote ap kimile enfòmasyon ap chèche enfòmasyon, la a se pa de twa enfòmasyon ki gentan kolekte, malgre ke medam yo yo gentan fè kou entèlijan, siprime kont facebook, siprime kont tiktok etc, men gen moun ou pa ka atake, gen moun depi w atake l, li te mèt vwazen ki akote kay ou a, ki apresye travay ke moun nan ap fè nan peyi a, andedan sosyete a pou chak grenn Ayisyen anverite. Moun nan te mèt bon zanmi w, mèt kwè m, kanta pou enfòmasyon, enfòmasyon yo ap soti, e moun ki pou jwenn enfòmasyon yo ap jwenn enfòmasyon yo. Tankou lè nou pran le ka pa egzanp de Tania ki ap travay nan yon konpayi sekirite Ozetazini, li evidan ke travay ou okouran de aktivite kriminèl w ap regle sou rezo a, videyo yo la, prèv alapui, tout enfòmasyon yo la, kounye a sa w pral di de timoun sa yo? Lè FBI kounye a fin kolekte tout enfòmasyon yo rive yo met men nan pat kasa pou kisa w pral di? Woodlove kote wa viv nan zòn kliche sou bwa a kisa w pral di si lapolis debake lakay ou li arete w epi pitit ou an l rete kisa w pral di? Doke nap vini sou detay sa yo aprè. Yon lòt bò genyen ansyen depite Dèlma Taban lan, Arnel Belizaire monchè ki pase pran Mèt André Michel nan dosye Vitelòm nan. Gon ti pwovèb kreyòl ki di w se lè dife pran nan ridè fonfò w ap konn konbyen kokobe k mouri. Fòk jounen jodi an fòk ta gen lese frape sa yo, fòk ta gen hing hang sa yo, fòk ta gen tout divizyon sa yo pou nou konnen ke Vitelòm te nan kanpay pou Arnel Belizaire, fòk nou ta konnen ke wi Andre Michel kap pran pòz koken l jounen jodi a kap di w li pa konn Vitelòm si non ke se non an l tande, se menm jan avèk tout moun sou rezo a l dekouvri Vitelòm. Fòk nou ta genyen veritableman, fòk nou ta genyen manman pwen bay enfòmasyon an, kisa veritableman ki mete divòs sa a, ki kraze maryaj opozisyon an avèk Vitelòm Nosan. Ou pral genyen tout enfòmasyon sa yo. Men nan moman an la nou konnen dosye ki ap fè aktyalite se sanksyon ke peyi Etazini pran kont ansyen prezidan chanm depite a Gary Bodeau. Gary Bodeau a lepòk se yon nèg trè respekte, se yon nèg ki te montre li gen yon sèten yon foug, li gen devouman, li gen bòn volonte, li gen konviksyon politik, epi boum, ou pral tande ke Etazini sanksyone l paske yo konsidere l kòm papa koripsyon, kòm papa krèy politik andedan Chanm dè Depite a, kote nèg sa yo t ap fasilite koripsyon, yo t ap fasilite pou depite ka e pou Premye Minis kabrit amelyore a, pou l te rive ratifye, pou l te al pran tèt primati lan. Ebyen mezanmi dosye yo anpil, enfòmasyon yo anpil, nou prale vit, nou prale byen nan lide pou rete konekte. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Se yon plezi kòm dabitid pou mwen avèk nou pou m pote enfòmasyon yo pou nou, trete enfòmasyon yo avèk nou nan lide pou n rete konekte pou anyen nan sa k ap domine aktyalite an pa echape w. Loud sou Tax Mixer North tout Ayisyen konekte sou manman pe ba platfòm nan, platfòm de fòmasyon an, nou la pou nou ba ou bòn enfòmasyon, pou nou ba ou enfòmasyon yo an tan reyèl, ou gon sèl bagay pou fè, si w poko abòne n ap envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon e konsa ou p ap rate okenn nan videyo n ap genyen pou n poste yo. Nou prale rapid, nou prale vit, nou prale byen e jan m te deja anonse l nan moman an la e peyi Dayiti nou konnen yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike. Prensipal preyokipasyon chak grenn Ayisyen se kesyon ensekirite an. Kesyon ensekirite an jounen jodi a l pa ka rezoud, se difè ke moun sa yo ki nan tèt Leta a, moun sa yo ki ap jere Leta a, yo genyen pwoksimite ak gang, yo gen relasyon avèk bandi, yo nan finanse gang, yo nan finanse bandi. Se yon kesyon de movèz gouvènans, Le fè ke pa genyen vrè politik piblik ki mete an plas pa bò kote otorite yo andedan administrasyon leta a, donk tout è posib. Li posib on bon maten pou gang Vitelòm nan debake la nan Meyòt pou yo di ke yo pral mete dife nan antèn de polis. Li posib pou on gwoup bandi nan Ti Rivyè Latibonit, tankou e jan nèg palmis yo fè an, e nan jou ki sot pase yo la presizeman si m pa twonpe m antre madi oubyen mèkredi, E genyen prè de 5 a 6 bandi ki fè pati de gang nan palmis lan, yo debake nan komisarya Ti Rivyè Latibonit lan. E menm bandi sa yo, yo gen nan men yo deja 2 machin polis. E kisa nèg yo te vize? Si m vrèman ka fè konfyans a enfòmasyon ki rive jwenn nou yo, Bandi sa yo, gon machin polis ki rete devan e devan lokal komisarya a, devan antre komisarya a. Nèg yo yo debake avèk gwo zam frenn fwa yo puiske komisarya a pa gen okin aktivite ladan l, komisarya a abandone, polisye yo pa vin travay, polisye yo pa vini e pran sèvis, Ebyen bandi nan palms yo, yo gen entansyon, yo gen nan lide yo pou yo vin pran machin polis la ki nan komisarya a, sa ta pral fè yo 3 machin, si tout fwa Direktè departemantal l'Artibonite lan, Godson Jeune, yo pa prese prese Pran enfòmasyon sa yo an konsiderasyon, ankete, chèche pi bon enfòmasyon toujou, chèche kolekte pi bon ransènyeman toujou pou yo rive mete Machin ki andedan komisarya Ti Rivyè Latibonit lan an sekirite, an sirte, li evidan ke nèg nan palmis yo, si yo pran l sa pral fon twazyèm machin ki nan men yo, e avèk machin lapolis, avèk inifòm lapolis, yo gen zam nan men yo deja, donk toutèposib. nan departeman Lartibonit la. Sa a li te ekstrèmeman enpòtan pou nou fè pwen sou li. Kounye a, etan done ke mesye dam sa yo ki nan tèt Leta jounen jodi a, ki ta sanse gen responsabilite pou jere kesyon ensekirite a, pou pote yon repons avèk gang, avèk bandi k ap teworize popilasyon, yo pa fè anyen. Yo pa chwazi fè anyen. Yo montre sa k ap regle, sa bandi yo ap regle a yo pa, li pa priyorite yo, li pa preyokipasyon yo, donk sa vin ranfòse aptitid bandi yo. Si nou konsidere nan moman an la, gen 2 gang ki enfliyan, gen 2 gwoup ame ki ekstrèmeman enfliyan andedan peyi an. W ap pran Vitelòm yon bò, w ap pran kowalisyon Izo, Ti Lapli yo, ki yo menm ap brase bil moun nan santre vil. Se plis pase 10 ka kidnaping pa jou. Se plis pase 10, 15 ka kidnaping pa jou, tou depan de kòman aktivite an ye, tou depan èske w an semèn, tou depan èske w an wikenn, tou depan kiyès yo sible, tou depan de kiyès yo vize pou yo kidnape an. Donk jounen jodi an, m panse ke prensipal preyokipasyon André Michel, ki nan pouvwa l, ki sou pouvwa l, ki te swaf pouvwa a, jounen jodi an, ki gen pouvwa l nan men l, m panse ke nèg yo t ap an mezi pou yo pote yon repons avèk pwoblèm ensekirite a. Anpil pwomès te fè a Vitelòm ke lè nèg yo pran pouvwa paske yo tap fè batay ansanm, yo tap fè batay kòt a kòt, yo tap fè batay pou yo chavire Jovenel, e kounye a lè e e lè Vitelòm fin bay nèg yo sa nèg yo tap tann, lè yo fin asasinen Jovenel jounen jodi an la nèg yo sou pouvwa yo, yo pa ka reponn avèk atant Vitelòm, yo pa ka reponn avèk pwomès yo te fè Vitelòm. Pa sezi t sou tande ke Vitelòm li te fè kanpay avèk Arnel Belizaire. Parce que, et à ce moment là, Arnel Belizaire prezante on Vitelòm ki te on bon moun, on Vitelòm ki te gen konviksyon, on Vitelòm ki te gen objektif, on Vitelòm ki te kwè nan batay peyi, nan chanjman, etc. Men, ce qui est sûr kounye a, fòk nou konn, fòk nou onèt avèk tèt nou, Ke l te Anel Belizaire, ke l te Andre Michel, ke l te Vitelhomme Innocent, tout moun sa yo, yo konstitiye opozisyon politik sou Jovenel Moïse, ki t ap batay pou yo pran pouvwa, e jodi an la pouvwa nan men nèg yo, nou pa jwenn anyen. Nou pa jwenn sekirite, nou pa jwenn stabilite, nou pa jwenn kreyasyon danplwa, nou pa jwenn kouran, nou pa jwenn anyen, nou pa benefisye yon mèrd nan men yo. Bon, ban m fè nou tande kòman sa te ye, paske E an e Anel Belizaire jan m di nou an li pale koze sou Andre Michel se sur ke Andre Michel e lap gen pou l sòti tèt li swa pou l demanti swa pou l e konfime oubyen pou l enfime sa ki di yo men fòk ou tande egzakteman ki relasyon Andre Michel, Anel Belizaire, Vitelòm te genyen avèk Vitelòm Inosan. Vitelòm son fucking eleman l te ye nan yon batay ke nèg yo trayi konfyans li jodi a lap fè betiz. Vitelòm mwen konnen te nan kanpay depite Arnel Belizaire lan e pa sa m atann de li. E Vitelòm kèlkeswa fristrasyon ke w ka genyen, kèlkeswa kou nèg yo te ba ou an. Vitelòm fache anpil wi avèk Andre Michel paske askil pare li tande ke Mèt Andre Michel di ke li pa konnen li an nwa ni an blan. Non, kèlkeswa. Se sa m ap di w la. M tande nèg yo ap di Vitelòm met koutje dèyè Andre Michel. Se pa sa. Paske nan batay pa gen vedèt ladan l. Nan batay, se jwe nou konpwomi a yon nèg menm lè w pa renmen l. Tankou m te toujou di tout moun sa. Nou sonje lè bagay Lasalin nan te pase, lè m te rele DG a, Michel-Ange Gédéon, Pou m di VG gon pakèt bagay m pa frennen anba a se paske m pa vle moun di m nan kan e m pa vle rantre nan oken batay anfas frè m yo nan geto a pou oken moun. Men se lapolis nou ye ann ale pou n stope sa pou l pa gen deriv. E depi lè a m ap pran angajman pou fraksyon m yo. Jodi an mezanmi kòman w ta fè vle jiskaprezan nou gen prizonye politik toujou Alò pou Majorie Michel dim Vitelòm se bandi epi pou yo ap mache sou moun jodia la? Pou André Michel dim Vitelòm se bandi pou yap mache nan figi moun? E pa an Ayiti yo ye e nan syèl yo rete? Wè se map diw sa, si Vitelòm kite fristrasyonn nan fèl vin tounen yon makak jodia sa se li Paske lè w nan yon batay, ou kwè ke w enskri nan batay peyi, kèlkeswa desepsyon ke w pran, ou pa fèt pou erije tèt ou an voryen k ap goumen avègleman pou tout moun ap viktim akoz de betiz w ap fè. M panse moman an rive pou nèg yo mete ti rankè, betiz yo de kote Sispann fè demagoji. Jodi a, tout tande w ap tande pale de blan, blan, blan, blan, nèg yo moutre nou ke se moun ki gen fòs ke yo negosye. Olye n ap fè ti betiz antre nou, ou konprann, paske nèg yo te trayi konfyans ou, jodi a, bon, tout teritwa sa yo pran an, ki sa yo itil peyi a? Mwen menm m pa gen okenn teritwa. M tounen dèyè mikwo m nan la, se gras a maten deba a pafwa lè e romanès sonje l banm yon ti pawòl men moun nan pouvwa a yo met kòb deyò pou anèl belizea ki te lòm de lane an 2012 2013 lan e pa mwen non ki te di l se te nouvelis lòm de lane jodia poukisa yo pa banm pale kòm yo di kounya nou tout pitit peyi a k tap goumen anfas jovenel moïse la e nou gang nan. Kòm yo poko di m nan kidnaping, se sèl sa yo poko ban mwen. Yo di m m nan finanse gang, m nan tout bagay paske pi gwo sa yo rive fè jodi an la, ya rive jwenn mwayen, m pa konnen pa ki atifis ke yo anplwaye, pou Zwazo Bèk fè Pa metem nan lo moun ki pa sa aprè m fè 2 zan prizon li te fè ankèt sou mwen pou Canada metem nan lis moun ki gen lajan ap finanse gang an Ayiti. E Anel Belizaire mentni pozisyon n nan se nèg a zam kap stope nèg a zam. Tande byen louko. Ou di ke se nèg ak zam ki. Se neg a zam kap stope neg a zam. Kap stope neg a zam trè byen. Neg a zam ki santi ke jodi a manman ou, madanm ou, pitit ou pa gen avni nan peyi sa a, pa koute ekip zwazo bèk fè kap di w fè w bay den. Si w pa konn kenbe zam, se bib ou konn kenbe m respekte pozisyon w nan priye. Men si w konn kenbe zam pou fè batay jodi a gade w nan glas pou wè sa kap pase nan peyi a la li pa nòmal. Pa okipe oken moun nan pouvwa a kap fè w konprann ou se yon vedèt wap fè makak al dechouke bon mwen menm Mao Jem Ledwa jodi a mwen di. Mèt nan la m kwè ke ou fè konsta Depite Belizaire nou menm nan maten deba nou wè l nou di l. Gen yon plan sou Ayiti, nou kòmante l, nou analize l e nou di ke mizanplas la se avèk Ariel Henry ke l ap fèt. Ou sot di m ke pa gen bagay konsa. Jodi a la kisa k ap fèt? Se kwa lòt altènativ? Nou an pou pale. Paske kesyon sanksyon yo li peze trè lou sou la mobilizasyon donk an Ayiti. Ou wè ke pa ka gen manifestasyon ankò. Non e pa sa k fè sa. Mwen di w sa deja. Mwen di w desepsyon yo tèlman gran jodi an yo fè Vitelòm ki tounen bèt nwa. Men se desepsyon yo k tèlman gran mwen di w pou tèlman te gen de sakrifis ki te fèt pou batay an fas prezidan Jovenel Moïse lan. Jodi an Louko Desir si mwen Anèl Belizaire m pa tounen Jakmèl al plante tè menm se bon Bondye wi. Tout sa m te fè yo, André Michel, Marjorie Michel, Edmonde Supplice Beauzile, Sorel Jacinthe, li fè yo tout tounen kont mwen. Mwen menm ki te porteur de drapeau vrèman ap mache nan tout baz ap sansibilize, jodi a m pa ka al Site Solèy, m pa ka al Bèlè. Bon, menm Solino kote ke moun yo akonpanye m plis ak Lasalin nan batay, m pa ka ale. Jodi a si m pa al Site Solèy, Menm lèm ta vle al kay Gabriel son bèt nwa yo fèm tounen menm lèm ta vle al kay Icka m pa kapab non pou ki rezon paske moun ki nan pouvwa ki te konn goumen ansanm avè nou yo yo itilize dèzòm a mikro pou detwi nou menm ki te konn batay sèke chak fwa jodi an pou m al chita pale a youn nan moun ki te konn batay ansanm avè nou te konstwi yon bagay yo di w al chita a gang E kisa yo fè jodi an? Nèg a mikro yo yo menm kap fè kòb yo a moun tout sa yo di yo di yo dil pou detwiw epi pèp la ap soufri chak fwa kounya la gade byen pou wè òganizasyon ki te konn regwoupe pou fè mouvman yo yo pa toujou andan site solèy? se pa soufri yap soufri nan kè yo nan nanm yo paske yo paka al chita pale ak Gabriel yo paka al chita pale ak Isca paske nèg ki te nan mitan nou jodia ki sou pouvwa a yo fon jan yo divize yo chak fwa ke vreman petèt òganizasyon sa ta al chita ak Gabriel yo fè yon ekip al kot Isca di Isca monchè ou konn sa gen men yon gwoup nèg la al konplote ak Gabriel kont ou Se yo menm, se Andre Michel, se Majorie Michel, se Rosie Mila, se Sorel, se yo k ap fè travay sa anndan pouvwa a epi k ap lage myèt atè, k ap fè militan al dyabolize lòt militan konsekan devan nèg a zam. Une fwa ke mouvman an kòmanse pran jarèt. Ou mèt tou konkli pou nou. An n pran yon dènye egzanp. Gad sa k pase avan yè la a, Solino, ak Bèlè. Yon moun di w ke Rosemila kenbe ekip de Kempès, l ap alimante yo, l ap fè yon seri de bagay. Nèg polisye yo di w yo menm se nan batay peyi yo te ye Solino, Rosemila mèt fè tout sa l vle ak ekip Kempès lan, nèg yo p ap aksepte pou Solino vin menm jan ak Bèlè. Paske malerèz yo deja ap soufri, yo pa ka pa ka dòmi lakay yo ankò. Men, nou menm, Nou pa nan pouvwa e nou di nou pa nan pouvwa paske sak gen la yo pi mal ke Jovenel poukisa k fè ke nou pa regroupe nou enben se sak fè w wè jodi a nou an pou pale Mesye Louko kèlkeswa sa yon moun di m ap di pèp lan jodi a mwen vin tounen zonbi paske moun nan pouvwa a ap alimante kont nou. Lè, mwen m te toujou di nasyon an sa. Kòm yo gen lapolis nan men yo, si yo vle vin touye m, vin touye m. Paske mwen menm Anel Belizaire, pale ak Gabriel, pale ak Isca, pale ak Barbecue, pale ak Christa, pale ak Ti Lapli, pale ak nenpòt nèg jodi an, pa fè okenn diferans pou mwen a pale a yon otorite anndan pouvwa a. Okontrè, si nèg sa yo bay òganizasyon yo Atravè sa, nou menm prizonye politik yo n ap monte la, posibilite pou regwoupe nou pou n retire pèp la nan peyi sa, bon mwen m yo mèt di tout sa yo vle, konsyans mwen p ap janm al anfas anvan m fè anyen mal kont pèp ayisyen an. Sèke jodi a gon nesesite, Louko, pou nèg sa yo ki itilize sakrifis nou yo pou anrichi tèt yo jodi a, batay nou t ap fè kont Jovenel Moïse lan e son pouvwa lan, André Michel, Majorie Michel, e Edmond Supplice Beauzile, Sorel Jacinthe ap fè pi mal jodi an ke sa nou tap repwoche Jovenel Moïse yo. Tou prezidan Jovenel Moïse. A kisa nou te fè lòk la? A Palestinyen? A Izrayelyen? A Ameriken oubyen a Kanadyen ke nou te fè l? A kiyès nou te fè l anfas prezidan Jovenel Moïse? Nou menm ki nan mikwo tout tan, k ap pote pawòl la pou pèp ayisyen an. Ak ki sa lòk la te fèt? Èske se ayisyen ke l te fèt oubyen se ka avèk kanadyen oubyen ameriken? Ayisyen. Mèsi. Sè ke si l te fèt ayisyen, tout moun ki te nan batay anfas prezidan Jovenel Moïse la se dè ayisyen ki te nan yon seri de zòn ke moun ki te nan batay anfas prezidan Jovenel te konn pale avè yo, pa vre? Ebyen. Men jodi a la, Poukisa k fè ke se yo menm ki fè koudeta, yo foure tèt yo anba kale tèt, yo touye prezidan Jovenel Moïse, yo sou pouvwa yo pa ka al pale a menm moun ke yo te fè lòk la jodi a pou nou bare, pou nou bare anwo, pou nou bare anba pou nou anpeche ensekirite a. Sa k fè l pa ka fèt? Paske l nan avantaj Majore Michel paske l nan avantaj André Michel, paske l nan avantaj Rosiny Lapetit-Pè, li nan avantaj Glena. Se la yo gen de direksyon jeneral y ap mache bwase, y ap ramase lajan yo menm pou yo anrichi tèt yo. Men sèl sa m ap di yo, jan Edmond te di a, e mwen menm ki voye dechouke kay li, boule kay li, men Ti Makak ka di nenpòt nèg ki gen zam, yo konnen ke yon lè Anèl Blizè te di yo al fè yon moun mal. Ke yo rele nan nenpòt radyo oubyen fè yon live di ke m dakò yo. Men si y ap met tèt yo ansanm jan n te fè batay an fas Jovenel la pou n al bay Majorie monnen pyès li, pou n al bay Glena monnen pyès li, pou n al bay Andre Michel monnen pyès li, pou n al bay Sorel monnen pyès li, mwen m ap gen galil pa m nan nan do m menm jan ou te tande pè Reveran Pè Petit Homme te di avan yè an. Jodi a nou bezwen de moun ki pou batay pou moun serye ki pat janm te nan batay yo, pou moun ki kredib ki respekte tèt yo kap soufri de sa ou wè ekip ki sou pouvwa ap fè la. Jodi a pa oje m leve dwa pou m di w ke si nou wè komisè gouvènman Pòtoprens lan la toujou, Se paske travay lap fè a li satisfè pouvwa a. Bagay m tande nap dim jistis jistis jistis jodi an ekip kap dirije koudeta pou ekip kale tèt lan li fèl byen. Map al ba nou 2 rezon mesye dam. Mwen menm son nèg ki kwè nan batay peyi. Mwen te konn antre Bèlè. Mwen te konn antre Site Solèy. Mwen te konn antre Lasalin. Jodi a gade byen pou wè, menm moun ki te andedan nou yo jodi a k al nan pouvwa a, ki sa yo fè? Yo mete kòb deyò nan laprès lan pou kapab entimide vrèman nèg ki gen volonte fè batay peyi an. Depi w nan yon geto, yo rele anmwey, yo wè entèl antre la, ok y pote zam ale. Se eksprè ke Andre Michel fè, eksprè Majorie Michel fè, se eksprè Rosemila fè, se eksprè Glena fè. Avan m tande m di Francky sa m anfas tande senatè Francky ki met dlo nan bouch li menm paske lap byen pase l paka pale li di m ke sa pa fè sa Glenay byen l konn fè men senatè Francky bliye ke m konn Glena byen e nan paleman ayisyen ke m te ye lè Glena tap travay pou depite nan minisè planifikasyon ap eseye monte pwojè pou sou yo pou yo te fè di pousan mwen menm jodi an si Glena depanse de twa san milyon goud nan anèl plize se pay back li ye. Paske gen yon pakèt lè depite panse yo te ka fè nenpòt ki bagay si depite pat gen krentif. Non sèlman yo tap fè labi, yo tap fè sa yo pat dwe fè. Jodi a map di Senatè Francky bagay yo pa nòmal mesye nou pa met dlo nan bouch nou paske nap byen mennen. E si nou pa bezwen pale avèm tou pa pale avèm paske mwen mtoujou di nou gen bagay mreta okenn nèg isit. Mbya ou nèg mpale avèw men lèw pran batay mwen an pou anrichi tèt ou avè l ou panse ke jan Kamala te di a Belize ou pa bezwen enkyete w Bondye pa kite w mouri rete la manje ak diyite patat ou a manje l nan kwi olye w al manje dòb a woti nan vaz enben m ap di nou sa mesye yo jodi a m pa ka al Site Solèy jodi a m pa ka al Bèlè jodi a m pa ka al Matisan paske nou. Envante yon sitiyasyon. Nou fè konprann ke depi nèg tankou m yo al nan Site Solèy se zam y al bay, depi y al Bèlè se zam y ap bay. Men, nou te aksepte ke lè nou te nan goumen anfas Prezidan Jovenel Moïse pou nou te mache fè reyinyon tout lòt kote yo, men m bezwen, kòm tande depi w moun lonmen non Majorie l jou ou, Mwen m ta renmen Marjorie Michel di m si nimewo telefòn li te genyen pou ti baba a èske l pèdi l? Nimewo telefòn li te genyen pou tout militan konsekan Site Solèy yo si yo pa gen menm nimewo an ankò. Jodi a tout aktivite ke Marjorie Michel, wi m di nou, e pa yo, se nan gwo otèl ke l fè yo. Sa vle di ke li, di fèt ke l nan pouvwa a li menm li konfòtab, li pa panse ak militan ki te konn ap riske, ap prepare mobilizasyon anfas Prezidan Jovenel yo. Ebyen, nou menm jounalis, mezanmi m ap konstate yon bagay sou fowòm yo, si nou gade fowòm Maten Deba n ap wè ke m ap goumen sou li. Ebyen. Prèske pa gen deba ankò nan oken fowòm k ap pale bagay peyi. Mwen sot pantan sou yon tati koman tati vovo. Mesye Koman n ta fè vle pou nou di m alò pou m pa pale pou m pè mouri mwen di w mwen sot ap gade emisyon Yvener Foster li genyen 153 moun kap gade l Yvener Foster wi Se klè. M pap pran zam mwen pou m al fè kòb. RCH la se nou menm ki te fè l ki te mete m nan dimansyon ke m te ye a. Se klè. Eske yon jou, pandan nou te vedèt peyi a, nou t ap fè tout bagay sa yo nan batay la? Eske gon moun ki te janm rele nou di ke m ap fè kòb sou tèt nou? Pèsonn. Mesye, sa m ap di nou an, jodi an, fò nou konprann Sa kap fèt la mesye poun pa tonbe ladann fò majori michel fò andre michel fò odmila peti frè bon m pap pale de glena paske pou moun glena li menm pat janm te nan batay se yon moun ki te toujou kont yon kote ou konprann li itilize wèman devann poul rive yon nèg paka kritike sa. Paske tout moun itilize zouti ke w kapab nan lavi w, ou kwè ou rive ak sa w genyen an. Men avan yon moun ki t ap goumen, mwen m ap mande Rosemila, peti frè, pou nou te lanse, mwen menm tout nèg konnen, m pran tout sa m genyen, m al mennen Don Kato al jwe a tout ekip mwen, tout bagay mwen nèt, al jwe pou peti Rosemila, peti frè nan 8 mas. Mwen fè lakay avè l. Mwen monte nan mòn nan nan Nowèl. Malgre tou, m vin konnen batay ki te fèt anfas Jovenel Moïse la, moun yo manke touye majistra Rony Colin tèlman l fè move san l fè kòlè. Jodi a, Rony Colin m ka di w yo efase l. Mwen menm yo fè tout sa Pou yo efase m yo pa kapab. Men sa k fè. Depi Danel Belizè, ki sa w repwoche Rosmila Peti Frè? Ki sa w repwoche tout moun ou site yo la a? Pa egzanp, Francky Exius, Glena, lòt moun sa yo, ki sa w repwoche yo egzakteman? Non. M men di w sa deja, Glena m pa pale de Glena paske m di w moun nan itilize sa l gen an pou l rive se pa yon pwoblèm men fò l konnen ke Moun ki nan sak pa sa pa pa enteresan paske je jou a rive men menm map lanse yon batay la m pral refèl depi yo pa gentan touyem bay m nan de louko ap pase sou kote ap di blan an pap chanje ariel la manti m pral dou sak pwoblèm nan la. Non non mwen mwen mwen dou sa wi depite anel belizaire si pa gon fòs kontrenyant on fòs kan prezans. Gen fòs la sou teren an la gen fòs la nou abitye Mwen di peyi an, jodi a yo pran lajan pou Bondye yo, yo bliye tout frè ak sè nou yo ki mouri nan batay byennèt la, nan batay pou chavire sistèm pouri sa a. Jodi a yo tonbe ladann via yon koudeta ekip kale tèt la fè paske Jovenel ta pral lage yo nan kouri. Men kòm ekip kale tèt la pa gen moun, Li pran yo yo menm pou bal jere koudeta a pou yo a partir de Ariel Henry. Pa bliye lè m te di sa a Ti Jean, se pa Ti Jean kap pale se excusez moi, se gad la, mal di w byen Esaü. Lè m te di sa se nan prizon m te ye m potko soti. Lè m te di ke se yon koudeta ke Ariel ap egzekite pou ekip kale tèt la. Du fait ke Madan Mickaël Martelly fè Ariel konfyans anpil li aksepte pou ekip pou maril ak ekip ya bay Ariel jere koudeta pa gen yon kote ke peyi ya pwale ak Ariel Henry Ariel Henry n'a pas de mots Ariel Henry n'a pas de caractère Ariel Henry se yon nèg ki pa respekte zanmi se tchoul Ekip Michael Martelly a lap fè e lèl fèl li fèl avègleman. Se nan prizon m te ye lèm te di sa. Mwen te pran pozisyon m. Tout moun te dim pou sa André Michel ap fè nan batay prizonye politik yo m paka tretel konsa. Mwen di kèlkeswa moun nan ki pran batay prizonye politik yo Moun ki t ap di yo pral chita sou san frè ak sè nou yo nan geto a pou y al negosye pouvwa, depi e moun k al nan siyen akò ak Ariel Henry, m pa bezwen yo nan tribinal la. Nan prizon m te ye lè sa a. Jodi a, m pa kwè ke ou panse ke se repwoche m ap repwoche yo. M ap fè rapèl, si sa k fè batay la pa ka pran, se paske gen divèsyon ki fèt Mwen menm m ta renmen jodi a nan emisyon sa ke Louko Désir oktwaye a Arnel Belizaire kòm moun ki respekte tèt li a. Kòm m te toujou di l, m ta swete ke nou itilize menm kapasite ke n te genyen otrefwa a pou n detounen sa moun. Bon, la nou tout tande, Arnel Belizaire, Ce qui est évident c'est que nan zafè politik, nan kesyon politik an Ayiti, e nèg sa yo toujou gen pretansyon pou yo ap fè pèp dòmi, pou yo ap fè Ayisyen dòmi. Vin vin avèk yon diskou la, ba ou diskou lan oubyen vin mete tèt yo deyò, anpil fwa tèt fè tèt yo pase pou viktim Alòske se yo menm ki gen mayèt la nan men yo, se yo menm ki ap planifye, se yo menm ki ap chita ansanm, ki ap planifye peyi lòk, se yo menm k ap planifye dèyè barikad ou barikad se avn ou e dèyè chak grenn barikad ke nèg sa yo, yo te mete kanpe pandan peyi lòk lan, se yon bandi yo te kreye, se yon vitelòm yo te kreye. Ou konprann? Se yon vitelòm jounen jodi an yo ranfòse e pa gon kesyon se paske nèg yo te pwomèt vitelòm bagay vitelòm pa jwenn ki fè vitelòm anraje. Kòman fè, kòman fè nou kreye, nou chwazi nou kreye yon mons, nou chwazi nou kreye yon demon jounen jodi an la, nou chwazi nou mete yon apse. Nou kreye yon abse nan figi sosyete a, nou kreye yon abse nan mitan sosyete a, nou kreye yon plè, yon maling konsa. Epi jounen jodi an, nou menm ankò nou montre ke lapolis lan, CSPN lan, nou montre pwòp feblès nou pou nou aneyanti l, pou n geri maling nou an, epi nou vle fè pèp ayisyen an konprann, Nou vle fè popilasyon an konprann, oo, nan sa k ap pase la a, se entèl ki responsab, se entèl ki responsab, kòm si, menm jan Anèl Belizè te chita avèk Vitelòm Andre Michèl, Nènèl Cassy, e tout tan Vitelòm ap di w gen ansyen senatè Jean Renel Senatus ki te la eksetera, Ariel Henry, jan nèg sa yo te chwazi de pwòp gre yo, de pwòp volonte yo, al negosye, al chita, al planifye, al destabilize yon peyi, sou pretèks ke yo ta pral vin chanje yon bagay, sou pretèks ke yo te ka pi byen fè ke Jovenel Moïse, e jounen jodi an, men nou nan verite an, men nou nan verite an, ki sa ki chanje? Pa gen anyen ki chanje. Se responsabilite chak grenn aktè politik sa yo. E jan nou wè Etazini ap desime klas politik lan la a, se sa ki merite fèt, se sa ki merite fèt. E onètman, lè nèg sa yo ki responsab koripsyon, nèg sa yo ki responsab asasina, kidnapin, nèg sa yo k ap fè trafik zam, paske yo genyen, yo gon kouvèti palementè, yo gon kouvèti depite, senatè, konseye prezidan, machin ofisyèl yo anba dèyè yo, y ap pase zam, y ap pase minisyon, y ap pase bandi, y ap prete bandi machin yo. Jounen jodi an la, nou panse Nou panse sanksyon oubyen pinisyon koripsyon, pinisyon krim nèg sa yo ap fè se yon senp aveu ke wi yo te ak yo te konnen, yo te patisipe, oubyen le simple fait ke nèg la ta nan yon pòs li demisyone jan Bertho Dorcé fè l lan, jan Kittel fè l lan, nou panse sa sifi? Non! Non! Lè nèg yo fè koripsyon, lè nèg yo fè krim andedan yon sosyete nan yon peyi, pinisyon yo pa ka ni demisyon, pinisyon yo pa ka yon senp ave oubyen yo vin mande padon. Non! Fòk nou mare yo, fòk nou mare kriminèl sa yo, fòk nou mare delekan sa yo, fòk nou mare bandi sa yo. E, jounen jodi a la, n ap gade dcpj mande pou lapolis arete ansyen minis jistis Berto Dorcé pote l ba li nan kesyon bato trafik zam Miss Lili an e menm bato Miss Lili sa w tande bato a li ta swadizan se bato ke Sophia Martelly ta achte avèk lajan l se sa enfòmasyon k ap sikile yo ye Èske vrè èske fo Kounye a ki travay baf Biwo Afè Finansyè ak Ekonomik Andedò dcpj fè nan dosye sa a? Eske se pou sa dcpj ap mande pou yo mennen ba li minis Bertho Dorcé pou l vin reponn ti kesyon sa yo? Wi se vre Bertho Dorcé li gen plizyè chèf dakizasyon sou do l, trafik denfliyans, fòfetur, li genyen e asosyasyon de malfetè sou do l, Men an depi de tout bagay sa yo, nèg sa yo itilize fonksyon yo, nèg sa yo itilize privilèj ke leta, lajan taks nou, lajan enpo nou kòm sitwayen onèt, pezib, moun ki ap peye leta wi, kounye a se lajan nou ankò k ap fwete nou, lajan nou k ap bat nou, lajan nou k tounen kòk nan kou nou. Paske. chwa nèg ki pral dirije leta a, ki pral nan tèt enstitisyon yo, nan tèt e ministè yo, se yon ti zanmi l fè. Se yon ti zanmi, si yo pa t fèt an ti zanmi, jounen jodi an la, ki sa Ariel Henry ap fè toujou nan tèt primati? On nèg ki genyen akizasyon e nan asasina on prezidan ki peze sou do l, ki sa l ap fè? Kisa Andre Michel kontinye ap fè la, Andre Michel gen machin e sèvis de leta, machin ofisyèl, li plen sekirite, plen polisye avèk li, kisa, a kèl fen, nan ki objektif, kisa yo itil peyi an, kisa yo itil sosyete an? Kreye bandi, kreye gang, kreye maling, kreye plè, kreye abize, mete la pou teworize nou, pou touye nou, tankou vitelòm yo, Bon, sa poko fini. Puiske yo fè Ayiti tounen bastyon koripsyon an, yo fè Ayiti tounen bastyon ensekirite a, pandan gen moun de bòn volonte, tankou lè w pran komisè Muscadin ki li menm ap fè yon travay edan jiridiksyon Miragwàn nan, ki li menm fè Miragwàn tounen simityè pou bandi, Ou bezwen al nan gran sid, ou bezwen al nan grandans lan, ou bezwen vini pou al nan sidès lan, ou pral di se gwoup gang ou pral mete, an verite se kwaze pou Muscadin pa kwaze avè w, se ransèyneman pou l pa gen sou ou pou ou ta rive pase, ebyen jounen jodi an se menm li menm nou wè ke moun ap atake, se menm li menm ou tande moun ap planifye asasina, ap planifye konplo, ap fè konplo pou touye l. Ebyen jan m te di nou nan kòmansman an, emisyon an, ke l te Wood Love, ke l te Tania, ebyen otorite konsène yo, komisè Muscadin nan bò pa l, dcpj nan bò pa l, Interpol, FBI, tout moun ki gen enfòmasyon yo, se sur ke enfòmasyon yo ap kontinye piblik, e tout otorite ki konsène yo ap fè se ke de lwa, paske modèl moun sa yo, modèl ayisyen sa yo, yo pa ka rete toujou, yo pa ka rete sou moun toujou. Yo pa ka rete sou moun toujou kote ke n ap planifye konplo, n ap planifye asasina. E sa k pou di w ke medam sa yo pa konn nan voye zam bay bandi? Ou pa janm konnen. Paske si yo pa pè, yo pa krent pou yo afiche vizaj yo konsa, pou yo kanpe, pou y ap planifye avèk bandi parèy yo pou yo touye yon gwo mizè gouvèneman k ap fè yon travay konsa, an verite, sa p ap etone w, sa pa dwe etone w si w ta tande ke medam sa yo, yo ta patisipe nan voye zam e ann Ayiti. Bon! Mentenan, nan sa ki gen pou wè avèk dosye sanksyon ke Etazini pran kont ansyen prezidan Chanm dè Depite a Gary Bodeau, gen moun ki tap poze tèt yo kesyon, Gary Bodeau e seyans ratifikasyon premye minis, bon gen moun m wè ki menm poze kesyon pou yo mande eske se sou seyan non. se pa sou premye minis se an men pito se sou Fritz William Michel. Fritz William Michel, m pral pataje yon ti videyo avèk ou, petèt ou menm ki pat gon ide de li, ou pral tou pwofite wè kiyès li ye, ou pral tou pwofite tande diskou li, sa l tap e pataje kòm e kòm vizyon l te genyen pou peyi an an 2019, ebyen Fritz William Michel sa, se yon kad li te ye andedan ministè de lekonomi e dè finans. An 2019, an me 2019, pandan ke Pierre Michel Lapin te mi e te premye minis, yo ta pral chwazi e Fritz William Michel pou l te vini minis planifikasyon e de la kowoperasyon ekstèn. Sa fèt an me 2019. Me, jyen, jiyè, 2 mwa aprè, Prezidan Jovenel Moïse ta pral dezinye Fritz William Michel pou l ta vini premye minis. E depi lè dezinyasyon Fritz William Michel lan, m pa konnen si w sonje epòk sa, te gentan gon pakèt tèjivèzasyon. Moun yo kòmanse ap mete dosye deyò, moun yo kòmanse ap vin avèk de seri de dosye ki te enplike Fritz William Michel. E lè nou pran egzanp eskandal kesyon kabrit amelyore an, Li te vin avèk yon kesyon, e, e, gen de kabrit, ou ka peye yon grenn kabrit jiska trant, karant, senkant mil goud, paske ras kabrit sa yo se de kabrit amelyore yo ye. E ki sa l te ye, veritableman? Se te surfaktirasyon ke nèg yo t ap fè. Nèg yo ap bay Leta move rapò, nèg yo ap bay move bidjè, move kalkil, paske y ap surfakti, y ap fè surfaktirasyon, y ap surfaktire Leta pou yo ka pran lajan, pou yo detounen lajan ki ap soti nan kès leta, lajan kontribyab yo, pou yo mete nan pòch pa yo. Se te yon bagay konsa li te ye an 2019, nan skandal ki te enplike e premye minis dezinye sa a lepòk nan kesyon kabrit amelyore yo. Mètènan, etan done a chak fwa yon prezidan dezinye oubyen genyen enfòmasyon ki kòmanse ap sikile sou chwa yon premye minis, otomatikman sektè prive a, mesye dam sa yo ki nan sektè prive a, yo motive. Paske fòk moun ki pral premye minis lan fòk yo ka kontwole l. Fòk moun ki pral premye minis lan fòk yo ka manipile l. Fòk yo ka gen de trè bòn relasyon e se sa k fè nou toujou tande yo di w chak kou pral gen yon seyans de ratifikasyon oubyen yon prezidan dezinye yon premye minis se toujou yon kaskèt chinwa pou yo ratifye l nan palman. Depite bezwen kòb, Senatè bezwen kòb, sektè prive bezwen enfliyans, sektè prive ap mete lajan atè, e se nan lide sa, jounen jodi an, ou pral tande ke Etazini sanksyone Gary Bodeau, e kòm, kòm chaj yo ta pral retni kont li menm, se paske li patisipe nan koripsyon, nan grav skandal de koripsyon andedan Palman an. Etandone li te prezidan Chanm dè Depite an, Se li menm avèk rès moun ki tap e ki tap e ki tap kowòdone aktivite andedan chanm dè depite a, lè pou gen seyans ki pou fèt, lè pou yo ratifye yon premye minis. Se li menm ki te gen enfliyans pou l ensite lòt depite yo fè travay lejislativ la. Bon, yo te menm bay Bodo yon ti sinon, yo te rele l ekspè dè seyans. Paske Si se pou Bodo chak jou tap gen seyans paske ke nan seyans yo lajan brase, nan seyans yo lajan bay, nan seyans yo gen finansman e kòmsi nèg ki nan sektè prive yo kap mete 500, 600, 700 milyon de goud atè a pou lè gen seyans se kòmsi son envestisman yo fè e se sa nèg nan sektè prive yo te genyen kòm avantaj sou parleman an, sou depite ak senatè yo paske chak kou nèg lan vini, li envesti, li ba w dè milyon de goud, dè milyon de goud li ba ou a, dè anvlòp jón li voye ba ou an, dè ti malèt li voye ba ou an, ti atache kez li voye ba ou an, ou mèt poze w, fòk ou fè djòb lan. Fòk ou egzekite misyon l lan, fòk ou egzekite sa l genyen kòm pwojè. E m pa sou, m pa konn si w raple w, prezidan Jovenel Moïse li te konn di w lè, lè, lè l te òganize ti kozri ak pèp lan, tout tan Jovenel konn ap di sa. Gen de seri de moun, gen de seri de senatè, depite, avan bidjè a fin, avan bidjè a vote menm, bidjè sa a gen tan pase kay gwo nèg yo wi. Bidjè a gen tan ale nan salon kay gran nèg yo, gran antreprenè yo, gwo biznisman an Ayiti, nèg yo chita y ap bwè, y ap bwè kafe sou bidjè a. Nèg yo chita yap bwè vòdka sou bidjè a paske fòk yo diskite kòman lajan an pral repati andedan bidjè a avan menm ke bidjè sa a li vote, li ratifye pou yo egzekite l. Se yon bagay konsa l te ye nan Paleman an e se youn dè rezon anpil Ayisyen preyokipe, prensipal preyokipasyon yo, moun yo vrèman santi yo preyokipe a lide ke gen dè prewogativ konstitisyonèl ki bay avèk yon pakèt senatè, depite konwonpi, gang, de seri de moun ki malonèt, de seri de bandi ki vin kache andedan Paleman an pou benefisye iminite. Bagay sa a vrèman preyokipe moun yo e se youn dè rezon lè w wè Prezidan Jovenel Moïse te vin avèk kesyon chanjman de konstitisyon avèk pwojè referandòm nan, majorite Ayisyen, prè de 80 pousan, nan popilasyon an, yo te, yo te favorab, yo te dakò pou pa t genyen kesyon e, e, chanm dè depite, sena. Yo pa t dakò avèk kesyon paleman bikameral lan. Swa gen depite, swa gen senatè. Paske yo estime moun sa yo koute leta twòp kòb. Dezyèm rezidans, w ap peye frè agoch pou yo, frè adwat pou yo, pèdiyèm, sesi sela, epi nèg sa yo ankò, y ap fè peyi an mal, y ap pran lajan anba tab, eksetera. Ebyen banm fè w swiv, ban m fè w reviv seyans ratifikasyon premye minis kabrit amelyore a, Fritz William Michel, jan sa te ye, jan sa te pase, e fòk mwen di nou malgre lajan te bay, anyen pa t fèt. PM nan pa t ratifye paske gèlè kòb la te twò piti e tèlman skandal lan te wo, donk e finalman prezidan Jovenel Moïse te oblije bay vag, yo te dezinye yon lòt premye minis, Premye minis la pe yo te di plis ke sa. M ta swete, m son jèn gason, yon kabinè k jèn, ki gen anpil fanm ladan l, nou pran de dispozisyon pou n amelyore kondisyon lavi pèp ayisyen pou de vrè. Mèsi. Donk m espere gouvènman sa a, se pèp la l vin sèvi, se pa tèt li l vin sèvi. Merci, monsieur le Premier ministre, mettez-vous. Et sur ce, la déclaration de politique générale du Premier ministre, William Michel, est un débat. déclaration politique générale, Premier ministre Prince William Michel, les députés qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel sont priés de lever la main, s'il vous plaît. merci, merci, M. Gomé. Humm tout palabs sa yo mezanmi nou sot ap tande a la li koute plus ke 600 milyon de goud 600 milyon de goud ke e prezidan chanm dè depite a Gary Bodeau te gen nan men li pou l te separe avèk e kòlèg konfrè depite e parèy li malgre sa e nèg yo ki te nan palman mesye dam yo ki te nan chanm dè depite a presizeman Lè sa m pa janm bliye sèans sa. Moun yo tèlman kontan. Genyen k leve men, genyen k leve pye, genyen k leve de men tèlman nèg yo te kontan paske lajan an te bay, yo travay pou lajan an, yo oblije, yo ratifye l yo menm nan Chanm dè Depite a. Men kounye a pwoblematik lan, pwoblèm nan se onivo di Sena a. Ebyen m pa konnen si nou bliye ansyen senatè Willo Joseph Li te gen, map chèche e video sa m poko ka jwenn li men fòk mwen jwenn li pou m pataje l avè w pou reviv li. Wilon Joseph a lepòk li menm li deklare wi pa gen pwoblèm e te gen lajan ki te bay vre pou ratifikasyon e PM kabrit amelyore an Fritz William Michel. M te pran lajan an men se pa sèlman ki te pran lajan an gen lòt senatè ki te pran lajan an tou. Men kounyeya seyans lan pat ka abouti andedan Sena a. Seyans lan pa ka abouti. Wi se vre l ratifye nan Chanm dè Depite a, nan Chanm Bas lan, men kounyeya nan Chanm Wot la l pa ratifye. Li oblije pa ka pran fonksyon. Yo oblije voye l ale. Nèg yo manje lajan an, mesye dam yo manje lajan an, men li pa envesti nan fonksyon l, li pat janm ka vini Premye Minis. Sa a s on gwo kou l te pran. e m gen enpresyon se depi lè sa a tou, nèg sa yo ki fè pati de sektè prive a, ki te, ki t ap bay pèp ayisyen an pwomès, paske alepòk, e, e pwosè Petro Caribe an te kòmanse inisye, manifestasyon te kòmanse fèt, yo te atann ke Fritz William Michel ki t apral vini an, li t apral kalme fureur e popilasyon an, li t ap fè pwomès eksetera, epi antretan pou yo menm, pou yo kontinye gagote, pou yo kontinye pran privilèj, e benefisye kontra delwayal, fè lajan, fè lajan, fè lajan. Bagay la mal pase. Ebyen pa etone w, pa etone w si nan jou k ap gen pou vini la w tande Depatman Deta Ameriken, Depatman Trezò Ameriken pibliye yon lis kote ke yo di w men ki kantite depite ki te pran lajan, men konbyen lajan chak te jwenn. Pa etone w tou si w tande gen yon kantite senatè mete sou sa yo sanksyone deja yo di w ki te pran lajan, paske sa li kouran. E map gade hier etazini soti enfòmasyon enfòmasyon soti moun yo pa vrèman entèrese non se kòm yn lèt alapòs bagay sa yo pa entèrese moun yo ankò sanksyone bodo pa sanksyone bodo sanksyone xyz sanksyone mateli lidè mateli la bagay sa yo pa vrèman gen enpak ankò nan mitan popilasyon an paske an ayiti se la pou sanksyon ta bay sanksyon pa bay sanksyon pa fèt anyen pa fèt ebyen ki enterè Ki enterè, e kòm si chak kou Etazini, Kanada, lòt peyi sa yo sanksyone moun yo, se, se kòm si ou retounen moun yo nan aktyalite, se kòm si yon pakèt moun ki te mouri, ou retounen avèk yo sou moun ankò. Mine de rien, n ap gade moun yo pa vrèman fè ka de sa, yo pa preyokipe yo de bagay konsa. Kounye a sa ki rete pou fèt, se lajistis an Ayiti, ki pou aktive. Se kòmanse retire komizè gouvènman sa yo ki pa e ki pa resevwa sètifikasyon konwonpi sa yo. Lè w pran pakè Pòtoprens, Jacques Lafontant fin kraze konsa. Se yo pou retire, mete moun ki kapab, mete moun ki respekte tèt yo, mete moun ki koyeran, mete moun ki gen konviksyon. Se pa machann peyi, ou konprann? Lè sa a kounye a, ou gen bon jij enstriksyon k ap fè travay yo, gen bon CG k ap fè travay yo, epi yo kòmanse pousuiv kriminèl sa yo. Yo kòmanse entante aksyon piblik, mete aksyon piblik la an mouvman kont nèg sa yo, epi lè sa a n ap ka kòmanse jwenn satisfaksyon. Men pou kounye a, se tan k ap pèdi, se kore k ap fèt e nou menm nou fatige, nou bouke avèk bagay sa yo. Donk e toujou nan lide e pou nou pale peyi toujou nan lide pou ou menm ayisyen ki ta renmen wè lavi miyò andedan peyi w ki ta renmen wè stabilite sekirite retounen andedan peyi w gon sèl bagay pou fè enplike w enplike w nan batay pou peyi w pa kache enfòmasyon lontan yo te konn di w je wè oo je wè e bouch pa pale je wè bouch pe eksetera. Je wè bouch pale. Ou oblije pale, ou oblije denonse, ou oblije pataje enfòmasyon. Paske si pat gen yon pataj denfòmasyon ki te fèt, jounen jodi an la, medam sa yo ki panse yo fin fè live sou tiktok avèk gang parèy yo, planifye men kòman yo anvizaje touye Muscadin. Nou panse si tout moun tap fè je wè bouch pe, jounen jodi an la ou tap konnen non yo, ou tap gen enfòmasyon sou yo, jamè. Donk fòk nou fè solidarite a, se sa ki bokou plis enpòtan, youn pote solidarite ak lòt, youn ede lòt, youn sipòte lòt, paske se sa nou bezwen, se sa Ayiti, se sa chak grenn Ayisyen bezwen nan moman an la. Mèsi a ou menm ki tap swiv emisyon an, mèsi a ou menm ki tap gade videyo a, map envite ou, si w poko abòne, abòne. Aktive ti klòch notifikasyon an, pa bliye pataje videyo a, maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj ede nou pou travay la avanse, pou travay la kontinye. Randevou an kase nan yon lòt emisyon. Mèsi tout moun, a trè byento. Mezanmi tande sa, ou se ayisyen, ou renmen peyi w. Nou pral pale epi nou pral fè deba se toujou menm Yanick lan menm vwa a anyen pa chanje.